Gwo panik nan penitansye nasyonal peyi Dayiti kote polisye melanje avèk prizonye ap manifeste andedan prizon sila. Selon yon jounal an liy ki rele Haïti 24, ebyen genyen legliz episkopal ki sanble gen dwèt li tranpe nan enpòtasyon zam avèk bal ilegal nan peyi Dayiti yon mannyè pou kapab bouste ensekirite a. Yon lòt kote genyen 3 ameriken ki arive jwenn arestasyon yo nan peyi Venezyela. Peyi Etazini ebyen ap vanse rive sou yon to denflasyon ki vrèman elve. Medam mesye genyen yon jèn atis ki rele Wilkenson Kenizan Tout moun konnen lan sou non bourik Delatalay. Nan moman nap pale a la, lapolis ap chèche atis la tankou chen fou ebyen pou yo kapab mete kòd nan kou li. Malerezman pou lapolis, erezman pou bourik Delatalay, yo poko ka rive jwenn li. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan apre midi, byen vini sou platfòm pa w la ki rele Odit pou yon nouvèl emisyon. Mèsi avè w ki abòne deja, mèsi avè w ki potko abòne men ki pral fè sa kounya abòne, kòmante, layke, pataje videyo nou yo men envite yon zanmi, yon fanmi, yon pwòch, yon kòlèg, yon kamarad. Fè menm bagay avèw ki se abòne kòmante like pataje chak videyo nou pote. Yon mannyè pou nou kapab devlope kominote nou an pou nou kapab elaji kad la. Slogan an li menm li klè yon bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou bay blag sinon dol ap foule djakout nou plen chaje tankou la polòy rapid nou vin vide djakout nou atè poun vire do nou nal fè wout nou slogan an kòl klè jwè 9 Snow plis gwo pa sou Facebook. Ebyen kesyon nap poze nan emisyon sila ebyen se 4 pat dolaj. Reponn kesyon an nan kòmantè a 4 pat dolaj. Desann nan kòmantè a di kisa li ye epi pataje video sa sou tout gwo pa sou Facebook. Moun ki bal plis pataj e ki reponn kesyon an ebyen se li menm nou pral kontakte an prive poun fè bèl sipriz pou emisyon sila. Rapido presto, n ap antre nan emisyon an selon yon jounal an liy ki rele Ayiti 24, ebyen konntenè zam avèk bal yo te jwenn yè mèkredi ki te 13 jiyè 2022 a nan dwàn Pòtoprens lan, se ta pou Legliz Episkopal Dayiti. Ta sanble legliz la itilize franchiz ke li genyen ebyen pou l fè trafik zam avèk bal. Ann Ayiti, nan bra bloke depi yè, te deja genyen 2 moun ki te deja anba kòd nan dosye sila. Peyi Etazini ap vanse rive sou yon enflasyon san parèy, li deja atenn 9 pwen 1 pousan, sa vle di li pa lwen atenn yon enflasyon a 2 chif. E nou konnen an matyè dekonomi, yon enflasyon a 2 chif se yon fyasko. Yon bagay Etazini pa viv depi depi vè ane 1981 yo. Nan Penitansye Nasyonal peyi Dayiti, depatman Lwès, vil Pòtoprens, ebyen penitansye a cho tankou vè lan pandan minit nap boukante avè w la medam mesye. Prizonye yo yon bò ap revòlte yon lòt bò genyen polisye kap revòlte kont direktè prizon an ki se Jacques Chancy aprè ke yo fin aprann chak kamyon manje ki vini pou prizon an ebyen direktè sila nap pale de Jacques Chancy ebyen bwote 3 ka nan kamyon an al mete nan biznis li pou l vann pandan se tan prizonye yo ap mouri grangou medam mesye ebyen nan moman la gwo panik andedan penitansye nasyonal Se pa prizonye sèlman k ap manifeste men paralèlman genyen polisye ki santi yo fache kont aksyon sila. Wilkinson Kènizan nou plis konnen li sou non Bourik Delatalay Papa Jwil, ebyen lapolis ap chèche misye tankou chen fou avèk balèn pou lapolis kapab arete li men yo pa jwenn yo oubyen yo poko jwenn misye. Aprè ke Wilkinson Kènizan Dibourik Delatalèy fin resevwa yon sòm de 500 dola ameriken nan men yon komite nan vil Tigwav pou al jwe nan yon inogirasyon yon espas ki pote non Plaj Dubai, ebyen atis la pat mete pye l e li te fèmen telefòn li pou komite sila pat kab antre an kominikasyon avè l, selon komite a. Ebyen sa rele abi de konfyans, yo desène yon manda dèyè l kote lapolis ap chèche ak balèn tankou chen fou Wilkinson Kernizan di bourik de Latalany men yo pa rive jwenn bourik de Latalay mètdam mèsye. Nan sa ki gen pou wè avèk batay Jenèv Jepep ebyen batay la ap kontinye piske Mesye Jenèf yo pran kafou ki rele Kafou Lanmò a, bò Pè Tòm nan, nan Site Solèy, yon kafou ki dirije pa Ti Gabriyèl, men il se peut ke nan moman an se Jenèf ki arive gen kontwòl li, a tèl ansèy gen de twa jounalis, ebyen ki tap antre nan zòn nan, al fè dosye yè ebyen te genyen de twa mesye ki te kanpe yo e fè mesye yo idantifye yo lè mesye yo fin idantifye yo yo di jounalis yo pou yo tounen paske si yo avanse bagay la kapab konplike pou yo paske mesye sa yo yo te sispèk petèt se a se jounalis k ap travay pou chèf gang Brooklyn nan ki rele ti Gabriel la e yo menm ki t ap entèwoje jounalis yo ebyen se nèg pa Babekyou se nèg pa Jenèf. Malgre kout bal la ap chante tankou mès nan legliz katedral, men sa pa anpeche ke yon kamyon soti nan tèminal Varreux a epi al gade kòman li kapab alimante yon ponp avèk esans, map pale de Eh gaz mèdam mesye. Ebyen fòm di nou genyen chèf gang krisla avèk frèl ki rele dwòl ebyen mesye sa yo mete pye yo atè nan matisan kote tout enfòmasyon fè kwè ke nèg sa yo arive pran matisan 4 nan men chèf gang izo kap dirije baz 5 segond ki lonje kòl nan vilaj de dye an patenarya kel te pranl avèk ti lapli kap dirije baz gran ravin mèdam mesye ebyen Se yon mannyè pou yo kab fòse mesye sa yo rete la pou yo pa al pote sekou bay alye yo Ti Gabriel kab goumen kont G9 yo menm yo konstitye Gpèp kab goumen fas G9 nan Site Solèy. Ebyen fò m di nou genyen yon bon selon direktè CNE a Ebyen genyen yon chofè avèk tout yon bako lodè ke mesye Jenèf yo te pran antre Site Solèy avèl al kraze kay Brooklyn pou kapab fasilite yo ebyen rive sou Brooklyn pi fasil mèdam mesye ebyen direktè a li menm li fè konnen ke ebyen mesye Ti Gabriel yo ta sanble sezi bako lodè a men tou chofè ki te a oubyen operatè ki te sou bako lode a ta sanble mouri paske lè mesye yo te sèvi mesye jenèf yo te sèvi avèk bako lode a kòm boukliye ebyen mesye bouklin yo avanse lsepeke plizyè sòlda jenèf a lage pye yo epi chofè a te vin rete epi sa w tande a genlè mesye Gabriyèl yo yo menm yo pase chofè a alenfinitif mèdam mesye ebyen nan. Depatman Nòdwès, vil Pòdepè peyi Dayiti, genyen Te gen yon gwo panik yè kote yo te fè kwè ke yo kenbe yon lòt bato a 125 mil katouch, ebyen genyen Paul Blanc ki se jij de pè ki te kouri al fè konsta, ebyen lè li rive, li wè se te manti. Ebyen li jwenn yon gwo bwat ki te gen rad, men andan gwo bwat la te genyen 3 lòt ti bwat, lè l fouye ti bwat yo li jwenn 50 katouch nan chak, ebyen 3 ti bwat sa yo ki te vin bay o total yon afè de 150 katouch avèk 2 chajè 9 milimèt, yonn pran 15 katouch, lòt la pran 10 katouch, se de sa kil saji, pa gen kesyon de yo pran yon bato avèk 100 25 mil katouch medam mesye sa yo se entox yo ye toujou rete swiv odit an ka de fòmasyon nou pa di se nou k pi bon men nou se referans lan abòne kòmante layke mande yon fanmi yon zanmi fè menm bagay avèw ki se abòne kòmante layke desann pi ba videyo a wap wè yon kote k make sponsorize klike sou li epi abòne nan abònman fans an oubyen desann pi ba toujou Bò espas kòmantè a, w ap wè yon kote ki gen senbòl yon etwal ki make anvwaye. Klike sou li, voye etwal pou nou yon mannyè pou kapab sipòte travay la, yon mannyè tou pou kapab ankouraje chak grenn disip nou gen atè a k ap bouske enfòmasyon pou nou. Nou te kontan pote emisyon an pou ou, n ap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon medam mesye. Bòn joune. Nou rele odit, misyon nou se enfòme w, fòme w epi divèti w. Hakuna Matata.